Kote legliz katolik? Kisa li prezante pou moun Solino jodi a? Si legliz katolik ki se premye fòs ki gen nan peyi a. 29 mas 87, 29 mas 2023, 36 zan adopsyon manman lwa peyi a ki se konstitisyon peyi a. Sa sa vle di pou mwen? Sa vle di se 36 zan kote ke gon batay pou antre gen yon leta ki plizoumwen demokratik e 36 zan apre se echèk modèl leta demokratik sa ke konstitiyan te vle mete sou pye, se echèk modèl leta demokratik sa. Lè n di se echèk modèl leta demokratik sa, lè w di demokrasi, ve ou pa gon ansanm de enstitisyon ki mache ansanm avè l. Pa egzanp, yon nan enstitisyon Se la kesyon, se la kesyon di renouvèlman di pèsonèl politik via la kesyon dè eleksyon. Men jodi a fò n klè, pa egzanp yonn nan eleman ki a la baz kriz la se paske leta enkapab renouvle pèsonèl politik li. Donk e ou gen 36 zan kote ke wap patoje nan bayo rele konsèy elektoral pwovizwa. Se prèske le pwovizwa ki erije lan pèmanans. Donk pa gen elektoral, konsèy elektoral pèmanan men se yon pwovizwa. Donk lè w di demokrasi, demokrasi mache ansanm avèk yon ansanm de dwa, yon ansanm de libète. Pa egzanp la kesyon di dwa a ledikasyon. E lè n ap gade sosyete pa nou an jodi a, 36 zan aprè, menm le dwa a ledikasyon, li pa garanti, li pa respekte. Malgre anndan manman lwa peyi a, swa atik 32 pwen 1 ou 2, di. Sipoze gen yon edikasyon gratwit e obligatwa pou timoun nan fondamantal, men sa pa fèt. E dotan plis ke se prè de plis ke 80 pousan lekòl anndan peyi a ki se lekòl prive. San se prèske pa gen lekòl piblik. E jodi a, an pasan m ap pwofite e di anndan leta tou resaman gen yon enstitisyon ki mete kanpe pou kapab vini an èd a ledikasyon ki se le Fonds National de l'Education. Lè w pran Fon Nasyonal de Ledikasyon, depi sou Martel rive jodi a, se gaspiyaj total kapital! Kote ke se dè milyon de dola on ansanm de direktè Fon Nasyonal de Ledikasyon, de konsè ansanm avèk prezidan, de konsè ansanm avèk on ansanm de premye minis, y ap gaspiye. Yo di, yo konstwi de ekòl nasyonal, e se de lekòl nasyonal, se grate yo grate tè, mete de blòk, yo di lekòl nasyonal ki pa reponn avèk okenn estanda entènasyonal. Donk se dè milyon k ap gaspiye e se poutèt sa n ap voye mesaj bay direktè ULCC a depi l ap fè bon rapò tout bon se kòmanse al nan Fon Nasyonal de Ledikasyon. Donk se pou montre ke le dwa a ledikasyon li pa li pa garanti. Dwa pou moun manje, pou moun travay se dè dwa ki pa garanti malgre jisteman se dè dwa ki garanti anndan konstitisyon manman lwa peyi a. Donk jodi a donk pa pa yon konstitisyon ki pa aplike. Kote ke enstitisyon demokratik yo pa kanpe, pa egzanp le palman jodi a li pa egziste, ou genyen le pouvwa egzekitif, se yon pouvwa egzekitif ki ta sipoze a 2 tèt, bisefal, men jodi a ou gen senpleman Ariel Henry ki se yon premye minis defakto ki pa rekonèt kèlke pa, ki pa antre nan chema konstitisyonèl la, e malgre li defakto, li pran tèt li pou tout bagay, li pran tèt li pou prezidan, li pran tèt li pou depite, senatè, li pran tèt li pou minis, li pran tèt li pou tout bagay nèt, e ke jodi a, le prezidan, sa yo rele la prezidans, li sanse disfonksyonèl. Donk jodi a, e n ap tou di Madam Maniga, menm Madam Maniga ki te patisipe nan redije manman lwa peyi a, nou konstate menm li menm deside vyole manman lwa peyi a, lè l deside antre tèt li nan yon bagay ke manman lwa peyi a pa rekonèt li rele, yo rele HTC. ki twouve l dan lè zinivèsite, ki twouve yo nan ekòl klasik, ki twouve dan la dyaspora, yonn nan kategori sosyal ki kapab pote chay sa pou n reflechi ansanm, chita reflechi ansanm pou n ba yon lòt oryantasyon a sosyete a li rele lajenès. E se poutèt sa, kriz sa pa sipoze kite nou diferan. Kriz de gouvènans, kriz ekonomik, kriz sosyal, kriz edikatif, kriz sekiritè, donk fò nou met tèt nou ansanm pou n gade kòman pou n batay pou n chanje, allure sosyete nap evolye ladanl lan. Kisa n pwopoze? Men pou w pwopoze dabò nan sitiyasyon pwoblèm, fò dabò w konprann pwoblèm nan. Mwen menm, ma comprehension de ce problème ki lye avèk kesyon ensekirite, an patikilye ki lye ansanm avèk kesyon kidnapin, ki lye ansanm avèk asasina, eksetera, se premye eleman an tèm de konsiderasyon. Se kèlke pa yon fòm d'inegalite sosyal ki la depi aprè asasina anperè a e ke gen yon ansanm de moun ki pa janm entegre kounye a jisteman e pa rapò a fòt dentegrasyon ki li bay sa. Dezyèmman, ou gen yon leta ki pa janm reponn a yon ansanm de revandikasyon de la pa de yon ansanm de moun k ap viv nan dè katye popilè ki pa gen aksè a anyen e ke yo antre nan yon dinamik pou kapab jisteman gade kòman pou yo viv. Sa se dezyèm eleman. Jodi a, se de koz pwofond nou gen pa rapò ak kesyon ensekirite a, donk pou n rezoud li, fò n atake koz pwofond sa yo. Men antretan, nou devan yon sitiyasyon d'ensekirite kote ke rapidman fò gen de aksyon ki poze. Men si gen de aksyon ki sipoze poze de manyè rapid, m panse ke jodi a, fò omwen gen de desizyon drastik ki pran pa rapò a de nèg k ap teworize popilasyon an. Lè m di desizyon drastik, kote ke jodi a, Se ou gen 2 fòs anndan peyi a, ame anndan peyi a, se la polis e lame. Donk dabò fòk nou ta antre nan yon dinamik ranfòse la polis e lame. Lè n di ranfòse an tèm de materyèl, an tèm de fòmasyon e mentenan tou netwaye fòs sa yo pou konnen travay se 2 sitwayen ki ladan l ki antre nan yon dinamik de lit. Men dezyèmman, kòm Ayiti p ap evolye an vaz klo, Quelque part ou dans le concert des nations Aide, assistance technique De la communauté internationale Est extrêmement fondamentale Pour nous capables justement de lutter Par rapport à San Gela comme situation de sécurité Parce que si nous ne résoutons pas le problème C'est l'existence de la nation qui menace On connaît activité A C'était une activité qui lançait Pour que nous purifions le pays A Pimifiye batay pepla, Se yon aktivite ki lanse ki gen pou tèm Jounen Blan. Jounen Blan nan sans ke nou sibi twòp nan peyi a. E peyi a kontinye ap gangsterize, masak kontinye ap fèt nan peyi a. Lè yo brile, lè yo tiye yon moun, kèlkeswa li te gen dizan, onzan, yo kalsine li, yo brile li. Jodi a m pa ka fè diferans jan m te di l antre Malik oubyen Petyonvil a Matisan, Bèlè. Se menm bagay la k genyen, se masak. Nèg yo gangsterize peyi a yon fason pou pèp la pa sòti pou l pa manifeste. Se sa k fè, tout sa w wè n ap fè, aktivite jounen blan se yon aktivite k fèt, se yon jounen k fèt non sèlman pou di non a referandòm ke jodi a yon seri de nèg ki te konn ap goumen kont Jovenel ap pwone. Men pou nou fè l tou yon fason pou n di non konstitisyon an pa gen dwa chanje. Se vre gen yon seri de atik nan konstitisyon an ki gen dwa manyen, men chanjman konstitisyon an li pa la pou sa. Lèzetazini konstitisyon l lan gen plis pase 200 konbyen tan, li pa janm chanje l. Konstitisyon Lafrans li toujou la, Kanada li toujou la. Poukisa se pa Ayiti a yo bezwen chanje? Poukisa yo pa mande pou n amande konstitisyon pou n retire sa k pa bon ladan l? Fòk dyaspora jwenn plas li ladan l. Fòk nouvèl klas politik la entegre ladan l. Fòk kesyon nèg ap e e e pou nèg pou yon premye minis pase nan paleman. Fòk se palemantè, fòk se senatè depite ki pou pran pòs oubyen ki pou jwenn lajan pou yo pou yo fè yon premye minis pase. Bagay sa fò l fini. Men sa pa vle di pou konstitisyon an chanje. Se sa k fè nou lanse jounen blan, jounen blan kont tout sa k ap fèt mal nan peyi a. Kont masak ak jenosid k ap fèt nan katye popilè yo, jounen blan kont gouvènman Ariel Henry a jodi a ki pa moutre anyen kòm konpetans ke li kapab itil peyi a nan anyen. N ap di tou, fò n gade jounen jodi a, nou lanse jounen blan pou n pou n moutre lemond ke Ayiti pa gen yon grenn moun kòm dirijan ladan l. Nan moman m ap pale avè w la la, ou pa ka desann men brh fèmen, bank leta santral fèmen. Sonje bank fèmen nan ri pave a anba Unibank fèmen ki vle di se pou peyi k gen anyen ladan l kòm m kapab di w k ap mache kòm peyi pou ta di omwen gon minimòm ke nèg yo fè. Enben se pou sa jounen blan lan se. Jounen blan lan se pou n pirifye, pasifye batay la, pasifye peyi a. Epi n di nèg yo sa se kòmansman l ye. Kesyon manifestasyon k pral fèt avèk bann, avèk tchòksawoun non pa gen bagay sa. Manifestasyon k gen pou l fèt yo L ap fèt avèk biswit Leta, l ap fèt avèk bwa de pakat, l ap fèt avèk chodyè, bwa, kiyè, bòl, asyèt nan men, fèy bwa epi drapo nan men. Se sa k konsa manifestasyon. Pa gen kesyon manifestasyon pa fèt ni a Tucksaron, ni a Bann, ni a Rara paske pa gen moun ki pral danse ankò. Paske jodi a la, mwen menm ki kanpe la avè w la, la m ka pran bal. Nenpòt jounalis ka pran bal la. Si nèg yo vle pete gè a, yo tire la. Yo tire la nan bagay la la. M ka pran bal, ou ka pran bal. Sa vle di Ayiti rive nan yon nivo pa gen moun ki alabri, pa gen moun ki gen yon dire de vi ou kapab di ki stab. Sa vle di nenpòt bagay ka rive moun la, nan sans sa nou pa gen pou n pran lari, al nan danse, al nan fè yon seri de bagay, nou la pou n pran lari pou n retire Ayiti nan sa l ye a. Pou n kanpe anfas gouvènman an, kanpe anfas Ariel Henry, kanpe anfas tout alye l yo jodi a ki t ap pwone chanjman sistèm, ki te di non anba nan referandòm, ki te di non aba chanjman konstitisyon jodi a ki kanpe. k ap mande pou konstitisyon chanje, k ap mande pou eleksyon nan peyi a. Ban m di w byen, se nan batay nou ye. Pa bliye nou nan yon batay chanjman sistèm. Nou te di batay chanjman sistèm nan se yon batay k ap dire, se yon batay ki gen anpil moun k ap kanpe nan wout, se yon batay ki gen anpil moun k ap detounen, k ap kase tèt dèyè. Men jodi a, si nou menm nou pran. Baton pelerinaj nou. Nou pran sa nou gen kòm responsablite a 2 bra, nou pa gen lòt bagay ke kontinye a batay la. Ki vle di, batay la, li gen bese ladan l, li gen tonbe ladan l. Paske a chak fwa nou rive nan yon etap, se kontinye pou nou kontinye. Se pa bak pou nou fè nou menm. E sa k fè w wè, nou pran responsablite nou a 2 bra, nou pran vi nou, nou mete an fas popilasyon nou di popilasyon an men vi nou men sa nou fè avè l. N ap defann Ayiti avè l, n ap goumen. E fò n voye mesaj pou n di moun, nèg yo, e pa tout moun Jodi a ki chwazi kase tèt dèyè kite batay pèp la. E pa tout moun ki aksepte pou yo manje nan men moun nan nenpòt kondisyon. E pa tout moun tou ki aksepte al kowopere avèk Ariel Henry nan kesyon akò 21 desanm nan kesyon HCT men gen moun Se pou Ayiti chanje yap goumen, gen moun se pou tout moun kapab viv byen, pou Ayiti vivav yap goumen, yap kontinye batay la. Pa gen moun kap fè nou pa fè sa. Alò jodi a la se yon dat istorik, 29 mas 1987, 29 mas 2023 sa fè 36 an de konstitisyon an, men anndan 36 an sa konstitisyon sa li pran anpil kou pa rapò de anpil chèf deta ki pase deja. E jounen jodi a si nou di ke gen vyolasyon de la konstitisyon, wi nou gen rezon pou nou di sa, paske popilasyon ayisyèn nan pa gen dwa a la nouriti pou yo manje, dwa o lojman, e timoun pa gen dwa a ledikasyon, lòske plizyè lekòl jounen jodi a kraze nan katye gang yo, kote gang yo okipe. Nou di ke jounen jodi a fòk gen yon lòt chanjman ki pou fèt. Lòske nou di vyolasyon konstitisyon an, kote ke gouvènman ki la a li vyole konstitisyon an, lòske l enstale yon majistra kòm prezidan kou de kasasyon, li chwazi 8 manm jij pou fòme kou de kasasyon an, sa se yon vyolasyon de la konstitisyon. Kidonk nou di ke Aprè ke prezidan Jovenel Moïse te fin asasinen lakay li, ebyen prezidan ki te la, li te genyen 90 jou pou l te òganize eleksyon. Ebyen 90 jou a pase, ebyen jounen jodi a nou di son premye minis defakto. Tout enstitisyon etatik yo kraze, pa gen anyen ka fèt anndan peyi a. E sa fè ke nou menm, etanke avangadis, nou vin make dat sa devan kominote nasyonal, entènasyonal pou nou montre Efetivman ke gen moun k ap viv toujou, gen moun k ap fonksyone anndan peyi a, menm si gen moun k ap viv, gwoup moun sa yo ki anndan gouvènman an, ke nou menm nou toujou di se yon gouvènman anti-pèp, anti-chanjman, ebyen se pa konsa pou bagay yo ta fèt. Ebyen, piske gen moun anndan peyi a k ap reflechi toujou, nou di ke fòk konstitisyon an respekte alalèt. Petèt anndan konstitisyon sa a, fòk ta gen remaniman ki fèt ladan l, te ka gen lòt bagay ki ta fèt, nou te ka pale. Nou te gen yon konstitisyon amande pou nou fè sa, men pou gen yon lòt konstitisyon, men ki sa ki pre, sa konstitisyon 89 la te prevwa ladan l. E nan sans sa a, nou menm nou di ke nou pa p kanpe bouch fèmen bra kwaze pou nou pa fè revandikasyon nou pase, n ap kontinye fè revandikasyon nou pase, pase fòk pèp la jwenn manje, fòk pèp la viv lakay yo, fòk pèp la gen dwa o lojman, fòk pèp la gen voye pitit li lekòl pou ke peyi a kapab. mache kòrteman paske konstitisyon an se mè lwa peyi dayiti depi yon moun vyole konstitisyon sa ebyen ebyen m kwè ke ou or de la lwa ou pa gen plas ou anndan peyi a ankò nan sans sa nou di ke n ap kontinye mobilize jodi a son dat ke liye nou repran mobilizasyon nou pral kontinye jiskaske nou jwenn bout mesye dam ki anndan pouvwa jounen jodi a ki vyole konstitisyon ayisyèn an e n ap di tou anndan konstitisyon sa a li te pale de de fòs fòs polis nasyonal e fòs lame dayiti ebyen nou mande pou gen amonizasyon de fòs sa yo pou yo ka kwape gang yo nou mande pou ke konstitisyon sa a respekte alalèt pou ke sa ki pase deja yo pa repwodui ankò anndan peyi a.